Sove pèp wa nò ak sid la. Sò m gade nan ekrèy. Senyè, pran defèt pèp wa nò ak sid la. Senyè a ap gouvène. Gade jan li gen pouvwa. Gade jan li gen fòs. Latè kanpe fèm nan plas li. Anyen pa ka kanp. Anyen pa ka brennen l. Senyè a gouvène. Gouvènman li chita fèm depi nan tan lontan ou menm ou la depi toutan lapriyè yo desann senyè a larivyè yo ap fè bri larivyè yo desann yap fè gwo bri men senyè a se sèl chèf nan syèl la li gen Plis pouvwa pase lanmè a ki fin debòde. Li pi fò pase lam lanmè yo k ap fè bri. Senyè a kòmande, Senyè kòmande yo ou yo la pou tout tan. Kay ou se yon kay ki apa pou ou pou tout tan gen tan. Pawòl di Senyè.